Yon moun mouri, plizyè lòt blese, esplike nou kòman sa pase, ki kote sa rive? Bon, etan donnen ke nou menm nou te nan PM a la, e nou konnen jodi a la se de polisye ki tonbe o nivo de Petyonvil la, e responsab komisarya a te fè apèl a nou menm, pou ke nou te kapab la, pou nou pote soutyen a ekip kòlèk polisye yo, e nou prezan. Pandan ke nou prezan, epi ke dwòl de koensidans, epi ke nou aprann ke gen yon fiziyad ki fèt o nivo de mache Petyonvil, e rue Hugo, e plizyè moun ton ta tonbe. Men se enfòmasyon ke nou te jwenn. Men lè ke nou menm, pandan nou an PMA la, nou ret stab, se de la etan ke nou wè ke yon moto vini avèk yon dam ki pran bal nan men. Lè l vini, ke nou menm, ekip medikal la, paramedikal la te la, nou bal swen epi ke nou akonpanye li epi pa apò nou fin akonpanye li epi ke nou nap fè diagnostik ansanm avèk li nap poze l dè kesyon li di ke li rete Thomas Saint-Grande nan riyèl souvenir li gen 32 zan men malerezman ke li tèlman sou chòk li pa ka bay tout enfòmasyon yo ke nou te bezwen pou nou te mete nan done pa li yo pou ke nou te ka transmèt a komisarya e a ministè sante piblik bon malerezman e an gwo se sa dapre lè zè fòmasyon ke nou menm nou reke yi pase nou gwen ekip ki sou plas e kal ekzakteman sou sèn nan gen yon moun ki mouri sou le chan men gen yon lòt moun ke ekip la ta pale sou yon ki te yon rele anbilans pou anbilans moun pran pou transporte lopital jiska prezan ke ekip lan deyò, n ap tann ekip lan li kapab retounen jis pou yo ka ban nou plis enfòmasyon pou nou pou nou kapab pran done yo pou ke nou kapab redije yon rapò favorab e de ak ki pase jodi an pou nou kapab soumèt a komisarya e soumèt a ministè sante piblik e a lòt esans nan leta yo, sekirite piblik osi. Pwovizwaman, konbyen viktim nou resanse nan mache a? Kote ki zòn dapre nou? Bon, dapre lè zon di, se 3. Men nou menm nan PMA nou jwenn yonn. Men nou gen yon lòt nan kominikasyon nou gen avèk ekip pa nou an ki rive sou plas, ki mouri sou plas. Gen yon lòt ki ap bay swen pou yo transfere l lopital. Men jiska prezan nou menm kote nou ye nou tande de kout de feu nou wi ki fèt o nivo de Petyonvil kèk minit pi ta epi ke gen moto ki vin avèk yon dam ke swadizan ke ta di ke te nan yon machin avèk 2 lòt moun. Genyen nan moun yo ki mouri, genyen nan moun yo kap pran swen. Pase nou te di li, nou te rapid nou voye yon ekip sou plas avèk ekip Simo yo, avèk BI an. Yo rive sou lè lye, e yap ba yo swen anba a, nan Rue Hugo an. Epi ke nou menm, nou te jije de bon ke nou te ba yo swen sou plas. E dam nan te jije de bon ke li menm, ke pandan l nan machin nan, ke li wè moun nan kave l la kap kondi machin. nan pran bal epi ke li menm lè lap bat poul pare epi ke li pran bal nan menl e nou menm ke nan PMA pa nou an nou te jije de bon ke nou fè tout sa ki nesesè de nou menm ke nou jere li epi ke apati de la ke nou gen yon done e pou nou soumèt avèk responsab komisarya Petyonvil la e responsab e minister sante publik yo. pou nou di yo ke nan kad operasyon ke nou te la sou plas, ke nou te gen PMA o nivo de Petyonvil lan, ke men sa ki te prezante. Se nan kad sa ki fè ke, bon, petèt gen moun ki ta fè fut an avan, men yo te kouri, pou yo di ke yo te la, ke yo te viv evènman yo, men nou menm, dam nan lè l antre nan komisarya, se direktman vè nou menm ke yo te pote l. E nou te ba l swen e jiska prezan ke nou menm vin la jisye nou la nou temwen e nou viv e nou wè ke nou bay l swen vreman e aktyèman la ke dam nan li menm ke li san se yon ti jan pizou men stab men moral la pa vreman anfòm men pou le mwa aktyèl ke nan gade pou nou wè ke nan kelke minit avenir si lòt moun ki nan machin nan detan rive lopital se nan vi lòt moun ki mou ri an ya fè demach pou jij de pè. ka rive fè konsta pou li menm epi ke pou nou kapab avanse. Eske moun sa yo se nan seremoni ki tap fèt nan Petyonvil la yo tap vini? Bon, jiska prezan nou pa ka di sa. Paske dam nan di li menm l abite Tomasen 32, Riyèl Souvenir, ke li pa fin bay tout lòt detay yo. Li gen 32 zan, li di ke moun ki t avèk li an se koken pa l, men li pa fin bay tout detay yo paske li sou chòk. Piske l chuchòt, nou menm, nou pa ka presire l pou n ap poze l de kesyon e pou ke nou kapab pou nou kapab jwenn endis lan sa k pase a. Men la sèl choz ke nou menm nou fè le pe de nou menm pou ke nou genyen un peu de done, done ke nou genyen se nou menm n ap soumèt komisarya a e nou ap soumèt Minis Sante Piblik.